Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour capable porter baou une nouvelle émission. Nous sommes le lundi 20 février 2023. Nous comptons avec vous déjà que Vous passer une très bonne semaine en notre compagnie. Et déjà, c'est parti pour votre émission. Nous avons commencé l'émission avec euh, un petit causé sur la police. Écoutez, la police fière parce que les déployée pour capable sécuriser carnaval. Mais la police Se trouve dans la Gène quand on parle des bandes armées. Lapolis santi li fyè pou l bay dè santèn ou dè milye de moun ki te al nan kanaval, k al nan aktivite kè kontan, sekirite. Men lapolis twouve l nan difikilte pou l asire sekirite nan Site Solèy, pou l asire sekirite o nivo di departeman de Lwès, pou l asire sekirite nan lòt departeman. Lapolis rete tèt atè fas aksyon bandi. Bandi touye lapolis, lapolis oblije pa ka di anyen. Donk, n ap kòmanse pa pi piti an pou n rive sou pi gran yo. No chè polisye, n ap kòmanse nan bay sekirite nan kanaval e n ap rive nan bay pèp la sekirite jiskaske nou rive rezoud pwoblèm nan. Se pa vre? Bon, ekoute, lapolis ap fè skèl pe. Tande byen, genyen yon pistolè yo rekipere ki kalib 9 milimèt avèk 4 chajè. Se sa, epi 4 pake ki gen pay sèch anndan yo ki sanble ak mariwana. Lapolis nasyonal rekipere yo jounen samdi 18 fevriye a sou twonson wout Mibalè a nan 2 machin transpò piblik ki t ap sòti Pòtoprens pou ale Okap. Yon pistolè kalib 9 milimèt, 4 chajè, epi 4 pake ki gen pay sèch anndan yo ki sanble avèk mariwana. Moun ki t ap transpòte pwodui sa yo chape poul yo. Nan moman an yo remake lapolis t ap fè fouy sou machin yo. Toutfwa, lapolis rive rekipere telefòn youn nan yo. Lapolis Mibalè reyalize fouy sa an prezans sibstiti komisè gouvènman Mibalè a, Lens Jean Thomas. Mibalè ap travay anpil. Mibalè fè tou sa l kapab la pou wè si koze bandi an yo pa ta kapab rive. Ebyen enstale baz yo o nivo de Plato Santral, Ench, Mirbalè, Laskawobas, tout kote sa yo, ebyen yo menm yo fon sèl la pou kapab batay. Trafik de dwòg, 5 endividi entèpele par lapolis nan Nòwès. Moun sa yo se Romain Philidor, Louis Judnel, Louis Manif, Francky Pierre ak Joseph Robinson, youn apre lòt ki gen 25, 30, 30, 32 ak 39 an. Yo entèpele par lapolis nan Chansòlm, ki li menm nan departeman di Nòwès, pou trafik stipefyan. Endividi sila yo te abò yon veyikil Terios imatrikile AA-94-444 e an posesyon yo t genyen 4 pake sibstans ki sanble ak kokayin. Sibstans sila yo. Yo teste li pozitif. Pa bò kote ajan biwo k ap batay kont trafik stipefyan yon antite nan dcpj, 5 prezime trafikan kokayin sila yo pou kwèlye la nan gadavi annatandan yo pase devan jij. M pa t bann manti. Si yon nèg yo arete w pou ti pay sèch, mwen m pa p bat bravo pou sa. Ditou pa! M pa p bat bravo. Paske peyi sa a, yon nèg ou kapab. Reyisi jan w kapab. Yo arete yon nèg nan move koze, afè gad w. Men yon nèg ki bandi, k ap kidnape moun, k ap fè yon seri de bagay, fòk nou chache yo tou pou n di, ebyen, n ap mete yon fen, fòk nou arete yo. Brèf, gen anpil ti dosye atè a la wi. Gen yon towo nan Lyankou, lapolis, non, dizon mye, lajistis lanse yon manda damne kont mouche sa a. Bravo lajistis! Manda damne kont Maire Liancourt lan. Komisè gouvènman Senmak la, Venson François li emèt yon manda damne kont ajan egzekitif enterimè nan Liancourt, Ducarmel Mercy, aprè sitwayen sila a, te boude yon envitasyon pakè a. Anpil moun denonse mouche sa pou lyen li genyen avèk gang ame nan Savyen ki ap teworize popilasyon nan vale Latibonit la. Ducamel Mercy te envite nan pakè Senmak lan mèkredi 8 fevriye pase a. Sepandan, li pran pretèks gen yon pwoblèm endisponibilite. Pou kapab mande pou repòte odisyon li an pou mèkredi 22 fevriye 2023. Komisè gouvènman Senmak la Venson François devwale li menm emèt yon manda damne depi 8 fevriye lè li konprann ke majistra t ap jwe sou tan avèk li mande li pou voye odisyon an alayitèn konprann byen yon ti jwèt woule m debò daprè komisè la manda pat remèt ak lapolis ki fè fas ak yon sitiyasyon men nan kabinè denstriksyon ki li menm dwe enstwi afè sila. Akote majistra Ducamel Mercy, genyen enfòmasyon ki fè kwè ke vis delege komin nan, Walter Montas li menm tou resevwa yon envitasyon pou pawòl ki gen rapò ak kidnaping direktè biwo imigrasyon Senmak lan. Se de revelasyon ki fèt apre kidnaping direktè biwo imigrasyon Sen Mak la, se te nan kòmansman mwa fevriye a. Walter Montas, li menm, te sou antèn radyo nan Sen Mak e menase pou devwale non kèk gwo bra ki ap soutni gang kokorat san ras, si gang nan te kontinye gade direktè a an otaj. Mesaj li a te genyen yon gwo efè, puiske direktè la ta pral libere yon ti tan apre. Tande byen wi! Yo kidnape direktè biwo imigrasyon nan Sen Mak, epi mesye a li menm li lanse yon iltimatòm pou nèg yo libere direktè a sinon li pral bay tout non nèg nan vale a ki nan kole dèyè ak gang. Sa vle di nèg savyen yo, yo pa anyen nan batay la. Nan yo pa anyen. Ou wè Luckson kap pale la li pa on merd. Moun ki chèf yo se moun ki yo menm ap frape anba anba yo. Se gwo entèlektyèl yo, se gwo zouzoun yo. Les oligarques de la région se yo menm ki ap frape. Kounye a gon bagay pou konprann. Luckson ka kidnape w. Epi ou fè tout kout fil ki gen sou latè ou paka lage. Paske bra dwat sa yo, gwo bra sa yo fè w konnen yo. Wè, il y a des gros bras dans la vallée de l'Artibonite. Gad on peyi mesye! Hein! E sa m ta di tou? M ta di sa wi. Paske m ap gade mwen nèg sa yo la. Ki sa nèg sa yo te ye konsa pou yo gentan vin fò konsa? Nou sonje m te di nou aprè lanmò Rodma, Luckson te mande padon. E Luckson di e ti jaden diri l ap fè la li menm li pa nan bagay zam ankò. Nou twòp, dèdè, tout nèg sa yo plenyen, t ap plenyen. E ui britsoukou konsa nèg sa yo vini yo repran fòs ankò hein frèch la edem non frèm. Donk sa vle di bandi yo gen mèt ebyen m mande ke li evidan pou ke sitwayen sa ki te di ke li gen pou l bay lis non moun ki nan kole dèyè ak bandi sa yo mèt bandi sa yo Ebyen nou konn sa nap fè pou nou? Si bandi yo gen mèt vrèman vre nou rive nan yon fason nou pa kapab ankò, tankou jan lanmò san jou toujou di sa, met tètyè nan tèt yo. Lap bon pou pèp ayisyen an. Si nou pa deside mete tètyè nan tèt bandi yo, gon lè kap rive, pèp la ap fon sèl ak bandi yo, yap mache pran nou. Paske lè w gon chen lakay ou, ou fèl michan, ou fèl michan, ou fèl michan, gon lè. kap rive ou gen pou pase devan baryè lakay ou pwòp lakay ou wi li ka bliye mèt li sa w tande yon maladi fò li prann la epi l mòde w ebyen e sak ka rive kounye a la ban m di n yon bagay majistra sa m sonje ke li te al lajistis mande yon nèg pou nèg la vin bay esplikasyon sou lyen li genyen ak gang bon nèg yo pran lapawòl nèg yo pale nèg yo di men sa y ap fè avè w men sa y ap fè avè w e si w pale Lukson di l ap di plis bagay toujou e w pa pale. Se yon mannyè pou Luckson pa di plis bagay. Kounye a la wap pale. Kèlke pa m ta kapab di, si gen polisye ki mouri, si gen polisye y ap repwoche, ou lakòz paske ou te konn pran bagay nan men nèg yo bay polisye. Hein? W ap pran manje nan men nèg yo bay polisye. Jounen jodi a la par le fèt ke yon sitwayen ta di ke ou ta de konivans avèk nèg sa yo, Ou di wap trete l la jistis. Bon Luckson li menm fè deklarasyon li di si w pale lap mete koze deyò. Ou pa di way. Ebyen sitwayen an. Bon antouka tout moun swete ke majistra li menm li reponn. Bon kòm se manda damne bagay la chanje. Paske yo envite w ou pa vini. Kounya se manda damne. Nou pral wè kisa k pral pase. Èske n pa konprann? Nap swiv bagay sa. Map wè koman lap fini paske majistra sa papa. Majistra militan wi. Nou sonje nèg sa te nan yon video li ta di prezidan Jovenel wè pèp la ap batay avèw men nèg mwen yo papa. Depi yon moun al moute nan lari a la pou al mete kawotchou humm men sa kap rive. Ebyen majistra pa gen pwoblèm, lajistis envite ou pa vini ebyen n ap tann ki sa lajistis pral fè. Konprann? Il est sous le choc apre li fin libere notre ami Jean Thony Lorthé ki te nan men nèg yo anlè a la, nèg ti makak yo, ebyen jounalis radyo vizyon 2000 lan yo libere li depi 17 fevriye. Men nou gwo batay wi la. Gwo batay se ke chak jou m pale a ti makak, ti makak pa janm tande. Men o bout di kont, bon lajan tonbe, ti makak deside libere konfrè nou an ansanm avèk moun ki te avèk li. Nouvèl sa a li konfime pa kolaboratè li Valery Numa a travè yon mesaj ki pibliye sou kont Twitter li. Daprè Valery Numa, 2 lòt moun yo ki te anlve an konpayi jounalis lan Yo menm tou jwenn libète yo aprè 15 jou de sekestrasyon. Antouka, notre ami Lorthe, li genyen yon gwo temwanyaj pou li bay paske aprè 15 jou de sekestrasyon, m ta kapab di gen anpil bagay ou viv. Ou viv anpil kochma kotidyen. Sa anpil moun pa swete wè. Ebyen, yo wè yo kanmenm paske depi w ap viv nan peyi Dayiti, tou pe ta rive. Aranje w pou lè yo rive. Ou kapab toujou rete moun ou ye a. Men m toujou lanse mesaj bay mesye yo e koute, ba nou yon ti chans paske nou menm ki nan klas ki pi mal la m pa kwè nou merite sa. Paske moun ki pa deside kite peyi a, ki rete la nan peyi Dayiti ap manje mizè, ebyen ewo yo ye. Men epa moun ki rich. Genyen rich wi. Men moun nou wè chak jou devan je nou yo. Sak fasil pou kidnape yo epa yo k rich yo. Konprann byen sa map di nou an. Epa yo k rich la. Donk eeh nap swiv koman bagay yo ap pati nan peyi dayiti. Nou nan mwa fevriye. Kisa mwa mas pral di. Sepa anko. Antretan fom di nou ke gen yon duel la ki ap jwe. Djwèl la tap jwe a distans men ki kòmanse pran kò sou tèren an antre Vitelòm e mesye lapolis yo. M gen presyon ke si lapolis ap fè yon bagay ki serye, gen anpil bagay ki pral di. Ou wè Vitelòm? Si Vitelòm gen pou l mouri, avan l mouri, Vitelòm ap devwale anpil sekrè. Men pou lestan anpil moun estime ke se teyat kap fèt. Menm si gen yon pakèt video kap sòti kòm kwa men kòman nèg yo ap fè operasyon nan baz Vitelòm. E dènye video ki vin jwenn nou la genyen plizyè cha ki deplwaye nan baz Vitelòm. Pandan nèg yo ap fè aktivite kè kontan, yo deplwaye nan kò Vitelòm. Ki sak ka pase? Konprann byen sak ka pase a. Eske yo pat negosye a Vitelòm? Paske pa bliye se kanaval. Se 2 bagay. Swa ou sentre bandi yo pou yo pa sòti obyen ou negosye avè yo pou ke aktivite kè kontan kapab rive fèt paske ban m di w bagay si gon kanaval k ap fèt nan channmas la la vilaj gen dwa di li menm l ap pase a l aksyon wi a konprann byen wi sa m ap di nou an se pa ke m ap mete yon espri vyolans nan tèt ankenn nèg non men vilaj ka di l ap pase a l aksyon ti lapli ka rete nan tèt mòn nan la di l ap pase a l aksyon. Kounya la kisak pou fèt? Eske son operasyon yap ba yo pou di yo ekoute rete nan twou nou? Ou byen eske yap negosye avè yo? An nou gade kòman eh operasyon an te ye. Se konsa la polis rele l non men nou oblije di sa tou men ekoute lè nèg yo ap fè operasyon serye a nap di operasyon nou pap di psedo operasyon. An nou swiv. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous apresye le travay pi apre kès kon di a la pwochèn.